Maten m beni. Tout va bien? Byen mèsi pa la gras de Dye. Bon, an fèt kon an Ayiti li enpòtan pou mande moun nan eske l ok paske Yon kout prezantasyon de James pou zanmi k ap tande w kiyès ou ye? E dabò n ap di nou remèsye le Senyè ki pèmèt ke nou sou plato a jodi a nan emisyon Maten m beni. Ankò yon fwa nou salye tout moun ki resevwa nou maten an. Nou se yon moun ki etidye relasyon entènasyonal. Nou etidye osi, nou se, n ap fè yon metriz a lekòl nòmal siperyè an istwa. Ok. E nou se pwofesè distwa. Ok, bon. Euh. M panse ke tout zanmi yo byen demare la avèk envite nou jodi a. Ben, yonn nan sijè, dizon, yonn nan aktyalite k mennen envite sa nan Maten Beni jodi a, nou konnen koze imigrasyon k ap fè la in deyò a, kote moun yo debake pa bann e pa pakèt nan anbasad yo, donk kouri pote kole nan posiblite ke Joe Biden bay ak anviwon 4 peyi. Pou benefisye de pwogram sa a. Nouvèl mezi sa a ke Prezidan Biden pran kòman fon te eksplike nou an detay paske pou oditè Matin Benè kapab byen enbe. Nap pale de nouvèl mezi ke Joe Biden pran pou bay opòtinite a 4 peyi 30 mil migran an ti detay. Dakò e jan tout moun ka ap tande l sou rezo sosyo yo wi, se nou mezi sa yo se yon nouvèl mezi ke administrasyon amerikèn nan ki se administrasyon Biden-Harris yo pran konsènan la politik migratwa dè Etazini notamman pou 2023 a. Pwogram sa a se yon pwogram ki ase espesyal. e sou plizyè aspè men pou n konprann pwogram sa li ap mande pou nou pou nou retounen notamman an 2022 kote moun te kapab wè nan zòn kote yo te rele anba pon Texas la nou te ka wè yon pakèt moun ki te mase nan zòn sa ki t ap eseye antre Lèzetazini. E sitiyasyon sa a te sisite anpil kritik, notamman alandwa de Prezidan Biden e administrasyon l lan. E ki sa yo te di alepòk? Yo te di ke administrasyon sa a li pa genyen, li pa gen yon politik migatwò ki defini. Byen ke nou konnen ke sistèm ameriken an, sistèm imigrasyon yo an, se pa yon sistèm vrèman ki. ki apwen nan yon sèten sans paske yo gen anpil demand. Lèzetazini se youn nan peyi ki resevwa plis moun sou planèt la ki kite lakay yo. Alò, an 2022, te gen anpil kritik ki te pote alega de administrasyon Biden nan. Alò pou remedye a sitiyasyon sa, nan debi ane a, yo pran yon nouvèl mezi. Mezi sa a, se sa nou rele Humanitarian Parole, ki yon fòmilè ki mache avè l ki se I-134 a. Men avan nou antre nan fòmilè la, e n ap gade mezi yo la an mezi yo an swa. Se de mezi ki ki gen plizyè aspè. Youn nan aspè ki pi enpòtan ke on moun dwe konprann, se ke mezi sa a li pral mete yon kontwòl strik sou fwontyè, notamman fwontyè Meksik la. Paske se la tout bagay te gen fokis. Se la ki te gen plis fokis. E se la m te ka di ke administrasyon an te santi l yon jan, li te vrèman deranje. E ki sa yo fè kounye a la? Yo vini avèk yon kanpay asavwa pou yo travay avèk. e notamman le Mexique ki se yon nan peyi de tranzit e m ka di se peyi de tranzit ki mennen direkteman paske yo gon fwontyè avèk Lèzetazini se dènye peyi ke yon moun ap travèse si w pran koulwa Amerik Santral la se dènye peyi ou jwenn anvan ke ou antre Ozetazini Aktyèlman prezidan ameriken ap travay de konsè avèk le prezidan meksiken pou yo mete plis kontwòl sou fwontyè sa a. Men yo pa rete la sèlman. Youn nan bagay ke Ameriken yo fè, yo fè yon envestisman, yo mete de fon ki disponib pou lòt peyi ke yo itilize kòm koulwa, ke migran yo itilize kòm koulwa yo, m ka pran yon peyi kòm le Panama, yo travay de konsè avèk peyi sa yo tou, yon fason pou yo kapab evite moun yo Moun yo pa twò anpwente chemen sa a. E yo antre nan sa k rele yon migrasyon òdone e òganize. Pou ki sa yo fè sa? Se paske pandan ke moun yo ap travèse pou yo rantre Lèzetazini, nou te wè nou, anpil moun ki rete sou rezo sosyal yo ka wè sa, yo ka wè mizè moun yo pase, gen anpil òganizasyon de dwa de lòm ki plenyen de sa. E nou konnen ke yon peyi tankou Lèzetazini ki ki respekte dwa de lòm an kelke sòt e yo pa ta janm renmen ke yon imaj pou yo ap pwojte yon imaj de yon peyi ki pa fè ka de moun. E de se fèt yo fè pwogram sa pou 4 peyi. ki se Venezuela, Nicaragua, Cuba e Ayiti. Bon, m panse ke pou an demaraj, mezanmi, sa va. Ben, nouvèl mezi sa ki pran, panse ke m konnen gen moun ki fè travèse a pa vwa maritim, ki itilize plizyè lòt metòd, ki pa respekte pwosedi legal la. Ou panse ke nouvèl mezi sa ki pran la prive respekte pou kontwòl yo vle mete a? Bon, se lavni an ki pral di nou sa, men youn nan bagay ke yo fè, yo yo pran mezi sa e yo yo di l klèman depi yon moun ou ou itilize fwontyè Meksik la pou travèse, ou p ap elijib pou rantre nan pwogram I-134 a, e ki yon pwogram ki parèt fasil, an kèlke sòt. Bon, nou pa patisipe, n ap rive sou fòmilè la, bon, sa ki anpil moun ap tann. Men jis avan, fò n di zanmi yo mete yo ann atant, lendi pwochen, se nan lè sa n ap rantre an detay. Sou koze fòmilè lan, m panse ke anpil nan nou ap tann, paske jodi a anpil nan nou ka fè remake sa, nou wè, sitou an Ayiti, Ayisyen yo debake an mas nan anbasad yo, fè paspò pasi pala, bon, 4 mil dola. Bon, an pasan, Mesye James, 4 peyi ki seleksyone yo, eske yo gen yon posiblite, dizon, opòtinite ke yo pral jwi nan mezi sa ke. administrasyon Biden nan pran. Youn nan bagay ki pa defini suivan 4 peyi sa ke yo chwazi, bon kritè yo pratikman, m pa gen detay sou yo, yo pa di eske y ap respekte, eske se o pou ata ke y ap pran moun yo. Eske, nòmalman, yo di ke se 30 mil migran par mwa e si nou miltipliye l par par 12 kap vin kap bay yon total de 360 mil si memwa m pa fè m defo e nòmalman Ayiti ta dwe si yo tap res si yo tap respekte chak moun tap gen a par egal li ta sipoze genyen 7500 pou chak peyi yo. Ok. Men eske se konsa y ap fè l? Nou poko konnen. Nou, nou pa konnen. Pa gen detay sou sa, men gen, euh, nou ka di gen anpil lobby ka fèt euh, sou, sou kesyon sa a, paske nou tap suiv anpil responsab, anpil moun ki konsène, mhm. notamman de, de Ayisyen d'origine, de, de moun ki, ki nan administrasyon an, men ki se de Ayisyen, ki de souch Ayisyen. ki ap fè lòbi pou yo wè èske Ayiti ta kapab benefisye le maksimòm de pwogram sa a. Men pa gen anyen, pa gen detay vrèman ki defini mezi la. Sepandan, nou ka di moun yo ke pwogram sa a, se yon pwogram ke ojou le jou, y ap amelyore l. E petèt, lè nou gen pou nou abòde sijè sa a, nou pral antre nan fòmilè la dirèkteman. Gen de ti kontrent teknik ki te gen nan fòmilè la ke jodi a, pandan n ap pale a, ke gen mizajou ki fèt sou li. Men sa se pou yon pwochèn fwa, lè nou antre nan an detay nan fòmilè la, E se pa ban e pa pakèt, eske la, euh, dizon, nou kapab euh, releve yon aspè ekonomik ki an favè chak peyi sa yo ki seleksyone a? Bon, euh, dan le ka d'Ayiti, si nou, si nou pran ka Ayiti a, nou konnen ke vreman strikti, strikti etatik la li pa, li pa reponn vreman. Eske se leta k'ap benefisyè nan afliyans sa ke ki genyen nan sèvis imigrasyon. Nou pa rete kwè sa paske nou konnen deja ki jan euh, ki jan sitiyasyon ye an Ayiti e an se ki a trè avèk taks a enpo. Menm si w wè pri an elve men leta vrèman nan trezò piblik la toujou gen yon pwoblèm pa gen vrèman rantre. Se vre moun yo ka al fè paspò e kite nou di moun ki ap kouri pou al fè paspò pou antre nan pwogram sa e kite nou di pa gon pwogram migatwò ke yon peyi dakèy mete sou pye pou nou konprann ke se peyi da se se peyi li bay benefis la se li menm ki gran benefisyè vreman. Le pli souvan, nou wè ke kèlkeswa politik migratwò ke yon peyi adopte, se peyi dakèy la ki benefisyè. E to ou ta, w ap wè l, paske pa gen ankenn peyi ki pral bay yon benefis total a yon lòt peyi. Pa gen ankenn peyi ki pral mete yon chaj sou tèt li, paske yo di w sa nan relasyon entènasyonal, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si yo vini avèk yon politik etranjè, se pou pwòp benefis yo ankò. E nou ka pa wè l jodi a, an 2023, Men petèt nan 5 an, nan 10 an, nou wè egzòd sa a, anpil jèn k ap kite peyi a, anpil jèn ki kalifye, ki gen, ki, ki gen, ki ta ka itil peyi a, ki ta ka itil peyi a, e sa ki pi grav la, se ke Leta gentan fin fon, gen anpil jèn k ap deplase, ki deja deplase, Leta fè anpi, ki envesti anpil nan yo deja, e se lòt peyi. ki ap benefisye de yo jodi a. E youn nan bagay ki grav ankò se ke gen yon aspè ke mwen pa wè gen dirijan ki chita sou li. Se ke yon jèn ki fin pase tan l, pa egzanp nan pran yon jèn ki etidye medsin oubyen agronomi. epi ki oblije pou rezon ekonomik, pou rezon nenpòt ki lòt rezon l ta ka ye, sitou sekirite eksetera, epi jèn sa a deplase, lè li rive nan yon lòt peyi, li pa ka egzèse pwofesyon, li pa ka egzèse. Li te pase 5 ans ap aprann. Egzakteman. Waww. Pase 5 ans, 10 ans, gen jèn menm ki pase 15 ans. Wi, wi. Y ap etidye, gen anpil depans ki fèt, paran yo depanse, paran envesti, epi jèn sa oblije ale nan yon lòt peyi, lè l rive nan lòt peyi sa, li pa ka, non sèlman rekòmanse, rekòmanse a se pa li k pi grav, men Li oblije rekòmanse nan yon sitiyasyon ke l pa ta menm ka imajine. Paske viv nan yon lòt peyi avèk tande pale de yon lòt peyi, se de bagay diferan. Paske ou wè peyi a nan televizyon, tout bagay ap mache, ou wè bèl kay, ou wè bèl bilding, ou wè gradsyèl. Men se pa konsa, peyi a gen yon reyalite, e reyalite peyi sa yo. Li ekstrèmman diferan de reyalite ke nou menm nap viv an Ayiti an. Bon, sa son lòt parantèz ke si n ap antre ladan l rapid pou n fèmen l, tandans kouri ale a, bon, sa li menm li an vòg an Ayiti, paske kondisyon pa reyini vre pou jèn yo evolye. Bèf nou tout konstate l. Ben, Kisa, nan parantèz m ouvri pou m ap fèmen rapid la, ki posiblite oubyen ki rezon ki fè ke lè jèn nan evolye nan peyi etranje yo, lè yo vin an Ayiti, yo gen tout lisititi yo, tout posiblite devan yo, pandan ke ou menm an Ayiti ki fin fè 15 an oubyen 10 an ap etidye, lè w rive ou a rekòmanse nan yon sitiyasyon kritik, selon ou menm kisa ki ka lakoz li? Se yon trè bèl kesyon. Mwen menm mwen kwè ke si peyi ki di yo se zanmi Ayiti, si yo vle vreman ede nou, youn nan bagay ke yo ta dwe fè, se ede nou dabò. Yo ka toujou ede nou pou yo pran de moun chwazi pou yo fè sak rele Gen sa k rele lamigrasyon chwazi e lamigrasyon selektiv. Gen anpil peyi ki fè sa. Yo vini, yo mete de kritè e yo chwazi de moun byen espesifik nan de domèn byen espesifik. Lè yon peyi fè sa, se ankò o benefis li. Men youn nan bagay ki enpòtan ke lè yon peyi vle ede yon lòt peyi, se envesti. nan edikasyon oubyen envesti nan yon domèn sou teritwa w lan pou ede peyi sa li menm nan domèn sa. Paske lè gen deplasman gen sa k rele fit de sèvo. E anpil statistik yo montre gen anpil moun ki pati yo pa retounen. Menm moun ki nan pwogram de pwogram fòmèl de pwogram ki ki byen fisle, ki swadizan byen fisle, byen monte, ki ta sipoze retounen nan peyi yo, yo pa vle retounen. Paske, e pa bliye ke pe, lòt peyi yo, yo menm yo gen yon sistèm pou yo kenbe moun nan. Tandi ke nou menm, nou pa gen yon sistèm ki pou vreman, ki pou, non sèlman ki pou kenbe moun nan, ki pou ta ankouraje yon jèn ki ta fin etidye vreman, pou l rete. Paske lòt peyi yo gen plis mwayen ekonomik. Lè yo fin, lè yo fin fòme, menm lè yo pran de moun pou ou nan de pwogram de bous ki trè enpòtan, men yo gen yon sistèm yo menm pou yo kenbe moun sa paske mwayen ekonomik la yo genyen l. Ya, ba l posiblite pou l devlope. Egzakteman. E gen anpil moun tou ki swivan bòn konsyans ke yo genyen, swivan amou e atachman yo gen pou peyi a, yo retounen Men sistèm ki la a, s on sistèm ki vrèman fème, s on sèk fèmen ke l ye. Si ou pa nan sèk sa a, gen de moun ou pap ou pap jwenn plas ou vrèman. Gen moun malgre yo fin etidye, yo yo retounen avèk pwòp volonte yo, yo retounen yo yo pou yo pou yo vin sèvi peyi yo paske nan konsyans yo yo konnen ke Opòtinite sa yo ke yo te jwenn nan swa se leta ki pèmèt ke yo jwenn ni e ke se pat peye vrèman yo te yo tap yo pa tap gen kòb pou yo ta peye pou pou etid sa ke yo yo yo fè a alò moun sa yo retounen men sistèm nan son sistèm ki ki vrèman ki merite chanje ki merite ee amelyore sistèm nan pa resevwa yo paske nou konn kijan deja sitiyasyon peyi nou ye. Humm antouka peyi ki swadizan di yo zanmi Ayiti a si se yon zanmi an relasyon entènasyonal se enterè yo yap defann Egzakteman. Paske pa vrèman gen zanmi e yo di w gran pa pa pale anpil yo pa pale anpil yo negosye rapid ok bon antouka li te enpòtan pou nou te ouvri parantèz la paske nou wè li pi fasil pou timoun yo lè moun nan etidye laban ou nan yon peyi etranje lè l vin isit Tout peyi prè pou li, tout ouvèti yo la pou li, alòske lè nou gen yon medsen ki sot an Ayiti, lè yo rive laba, yo rekòmanse, mwen raple m te gen yon sansè, dizon, non, yon rektris ki di mwen ke li pa fè pwofesè ayisyen konfyans, li etidye laba. Li gen lekòl isit. Ok. Swiv tandans lan wi. Li gen lekòl isit men l pa etidye isi. Li vin evolye isi, li gen nan tout nivo, skolè, inivèsitè, li gen. Ok. Li di l pa fè e pwofesè ki etidye isit yo konfyans. Li pa ba w rezon an. Non, li pa ban m rezon an. Pandan ke Li menm, li di w, pandan ke l pa peye yo, tande byen wi, li pa peye yo nòmalman, li di w yon pwofesè nòmalman ou ta sipoze peye l tan lè, bon m te fè ti etalaj sou sa, ben le fèt ke l pa fè yo konfyans, li menm nan nan pati pa l la, nan kontre pa l la, li li chaje l de tout responsabilite. Sa vin fè ke vin bagay yo vin bòykote. Donk sa pou elèv la jwenn, li pa jwenn kote pou yon moun ka fè Ka ansenye pandan tout yon jounen nan diferant pati, ou nan preskolè, ou nan fondamantal, ou nan inivèsite a, o, oh, la, gon surcharge, panse ke elèv la pral peye pi devan. Sa son tandans jodi a ki euh, a fè raj, le pokwa, moun nan li avò la pri, men le fèt kon pat etidye la bal zo pa fè konfyans. Pandan ke ou men ou vin, ou vin isit, Poukisa w pa aplike prensip ou te itilize laba a pou w kapab remonte sa w bezwen an isit? Donk, tandans sa a, se yon tandans m pa konn si se nan Ayisyen an li ye, m pa ka di w paske imedyatman w rive nan peyi moun yo, yo chanje. Yo chanje. Menm moun k ap bay pwoblèm isi a, imedyatman yo chanje, yo chavire epi yo nan peyi vwazen an, w ap wè tandans lan chanje, konpòtman an chanje, atitid la chanje. Donk, pou n tounen kote n te ye a, James, Ben, euh, posiblite sa ke anpil moun ap euh, pote boure, euh, yo wè opòtinite a, wi, matant mwen, tonton m ka aplike pou mwen. Mentnan, eske an reyalite pa gen yon, yon, yon baraj, yon, yon muray dèyè sa ke anpil moun pa wè? Sètènman, jan nou t ap di w li, se, pa gen, pa gen ankenn peyi ki gon politik migratwa ki pa nan benefis li ankò. Youn nan bagay ke, youn nan kesyon ke nòmalman yon moun ta dwe poze tèt ou anvan ke ou al bay fanmi ou pwoblèm oubyen ou al, kòman m te ka di sa, ou vreman ou ap presire moun ki Ozetazini yo, se ke, Gen yon pakèt moun ki an atant ki avèk tps nan men yo ki ozetazini. Youn nan kesyon n ta poze tèt nou, poukisa moun sa yo, yo pa regilarize sitiyasyon yo, yo pa regilarize ka yo anvan ke yo ouvri pwogram sa a? Ok. E yo di ke pwogram sa a l ap la pou dezan, e apre dezan sa a, nou ka devine deja kisa k pral rive. E sou sa w t ap di talè a konsènan pwofesè la, se vre edikasyon ann Ayiti vin pa menm jan ke l te ye avan. Men kite m di w, Ayiti se yon peyi nan yon sèten epòk ki te gen de trè trè trè trè bon pwofesè. E sousi nan pratikman tou domèn, li te gen Pil bon profesè nou te telman gen bon profesè e listwa ap fè fè mansyon de te gon sèten epòk te gen profesè ke menm ki te sot isit soti isit lè sa se te pou rezon politik ki te soti isit an ayiti lè yo rive yale an afrik e se de pwofesè ki te chevrone a wo nivo, ki te kontinye pwofesyon sa san pwoblèm, san difikilte nan peyi afriken. Bon, w ap panse toujou nan yon aspè sa, koze ekonomik, sosyal, kote sekirite an peyi a jwe anpil sou sa? Sètènman, sètènman. E kite m di w, Ayisyen, l Ayisyen an swa li pa renmen peyi etranje. Ayisyen an swa pa renmen peyi etranje, Ayisyen an sèlman li vin twouve l nan sitiyasyon l oblije al nan peyi etranje. Ok. Li diferan, Ayisyen ka renmen vwayaje. Men Ayisyen an swa pa renmen peyi etranje. Pou moun ki, notamman ki ale Ozetazini, Kanada, Lafrans, sitou peyi nòdik yo, peyi ki fè frèt anpil yo, se pa de Ayisyen ki ki an liy datant, notamman moun ki retrete oubyen ki sou wout retrèt, ki deja te gentan fè anpil preparasyon swa an pwovens nan peyi yo oubyen nan kapital la ki ap tann vrèman ki lè peyi sa a sitiyasyon n ap amelyore pou yo retounen nan peyi yo. Paske moun ki pa konnen, ki poko vwayaje malerezman, Yo ka pran peyi etranje pou yon paradi. Men peyi etranje se pa pa gen lavi fasil nan peyi etranje. Pa gen lavi fasil. Yo pa fè kado. Yo pa fè kado. E yon nan bagay ke gen anpil moun ki pale de li se ke Jan moun yo travay nan peyi etranje a pratikman gen anpil gen anpil e gen atik ki menm soti sou sa. Yo di w ke se yon esklavaj modèn ke l ye. Paske moun yo travay odela de fòs yo. Ok. Donk pandan ke gen sèten Ayisyen ki poko viv reyalite sa ki di w bon yon peyi konsa yo fè w travay epi yo ba w sa w sa w bezwen kòm minimòm pou w viv la. Yo twouve ke se nòmal. Non. Li pa nòmal. Li pa nòmal e gen gen de diskriminasyon vwale ki fèt nan peyi etranje yo. Piga on piga on moun konprann ke youn nan bagay ke youn nan aspè ke mwen wè dirijan ke se swa dirijan pa nou yo ou dirijan peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo yo pa met yo pa chita pou yo pou yo defini se ke M panse meyè fason w ta ka ede Ayiti tou se fon fason ke pou omologe diplòm etidyan ayisyen yo. Ok. Pa egzanp, yon moun ki fin etidye medsin an Ayiti, lè l rive Ozetazini, Moun sa menm menm menm on zong on moun yo pap bal koupe. E se la le pwoblèm. Imajine w. E se la le pwoblèm. E moun sa se pa jan m tap di l talè a se pa rekòmanse a zewo a ki pwoblèm nan. Se nan nan sitiyasyon lap rekòmanse an tan ke agwonom an tan ke medsen. Se nan sitiyasyon sa moun sa pral oblije anpil de anpil fwa yo bon yo mete yon pou yo gen yon pwogram matching men se pa anpil moun ki non sèlman ki konnen l e ki ki ap pou yo antre ladan. Moun nan le plus souvan li oblije al retounen lekòl pou l al etidye, pou l al aprann enfimyè, oubyen yon lòt bagay ki konèks. E sa se yon tan pèdi, se lajan pèdi pou peyi a, pou Ayiti ki te gentan fin fòme moun nan. Epi moun sa oblije rekomanse nou nou lòt sitiyasyon. Bon, nou te vle atire atansyon sou fè reyèl sa a kote ke administrasyon Biden-Harris pote yon nouvèl mezi pou pèmèt ke anviwon 4 peyi benefisye de 30 mil mezanmi posiblite 30 mil migran ke yo pral divize. M pa ka di w kòman. Ben selon eksplikasyon e Mesye James sot ban nou la, li ta li ta dwe pwopòsyonèl. Li ta dwe pwopòsyonèl. Bon, antouka n ap swiv, ben nou nou pèmèt ke ou menm Lundi si Dieu le veut nan Magazin Moman pou nou nou pral touche koze fòmilè I-134 A a. Egzakteman. M panse ke se sa anpil nan nou ap tann menm jan avè m. Donk gen bagay ki pi wo, ki kache ke nou pa konnen. Anpil moun ou konnen nan moman sa la gen anpil zanmi. ki mete swa paran l, tonton l de kote pou di, a ou posiblite konsa ou pa fè l, mwen menm m konnen yon moun ki di, ou pa voye pitit ou ale, e ou pa voye pitit ou ale, ale ki bò? Donk depi yo tande ale, le fèt ke peyi a difisil, yo tout moun sou ale san yo pa konn kòman yo prale, san yo pa konn ki kote yo prale, ki sa k kache dèyè ale sa a, yo pa bèche chèche konn anyen. Donk nou pral wè tout sa an detay lendi pwochen, Nan Magazin Moman, n ap antre dirèkteman nan detay fòmilè I-134 a pou n konn sa l ye e nou menm ki pozisyon nou dwe pran. Deja, un grand merci à toi. Yon dènye mo en fait avant de partir. Ok. Avan nou ale, nou t ap renmen di, gen yon pwen ke nou t ap renmen soulinye. Pou moun kap pale kap pale avèk paran yo avèk pwòch yo pou di ke gen moun ki di jis lagem lòt bò a lagem lagem lòt bò a epi mwen menm map degajem malerezman li pa konsa pwogram sa se yon pwogram kote moun nan ap sponsorizew Li pa ka lage w konsa paske depi moun nan pran angajman pou li menm pou l ranpli fòmilè lan pou ou, moun sa a responsab ou antyèman. Antyèman? Antyèman. Leta p ap kouvri okenn frè pou li? Non, leta pa gen Oken frè lap kouvri pou ou. Tout frè se sou kont, non sèlman se pa frè an ki pwoblèm nan, men se tout sa k rive ou se sou kont moun sa. Ok, tout sa w fè tou sou kont moun sa. Tout sa w fè se sou kont moun sa. Se ki sinifi, se yon, se yon dosye ki ekstrèmeman delika. Nou espere ke lendi pwochen, si Dye nou prèt vi, nan ap gen pou nou elabore plis sou li. Se pa yon moun ki pral annik vini, Ki fè w vini nan peyi a epi aprè ou menm ou pral. Ou gen libète w. Ou gen libète w non. Ou sou kont li. Se sou kont li dayè moun nan se li menm ki dwe ebèje w. Se li ki dwe ebèje w e nan tout sa nan fòmilè la. Se li menm ki dwe ebèje w e se li menm ki dwe chèche travay pou ou. Li responsab. Tout swivi yo se moun sa a kap fèl pou ou pa gon kesyon se menm jan an ayiti ou annik vini epi aprè ou menm ou fè ou pap ka non ou pap ka fè moun sa a annik pran ou li fè ou vini sou non l epi ou menm aprè ou gaye dan lanati non sa vle di koze lide nenpòt moun ka fè yon trea li pa bon non Non, si nenpòt moun ka fè yon antre, pa gen pwoblèm depi moun nan finansyèman li ka reponn, li ka reponn, li ka pwouve ke li ka responsab ou finansyèman, ekonomikman, pandan tan ke ou menm. Paske, goun bagay tou pou moun yo konprann, se pa alè ou pralè pou ou pralè ou pral chita lòl, ou pral chita. Ou pralè pou ou al travay. Si deja an ayiti ou son moun ou pa renmen travay ou pa vle travay ou pa bezwen al bay moun yo pwoblèm laba rete an ayiti pou moun yo yap pran swen ou an ayiti fason ke yo kapab. Moun ki bezwen al bwè dlo glase yo bwè dlo cho lontan an ayiti. Kidonk la ankò gon lòt danje paske m gon seri de moun ki pran woulib sou rezo sosyo yo nan moman sa k bezwen antre di entèl on zanmi li gen lontan lap pale avèl li di w antre m nan pwogram sa. Moun sa w pa konn kiyès li ye, sa l ap regle, ki aktivite l. Donk moun sa a ou pwofite de relasyon w te kreye sou rezo sosyo avè l ke w pa konnen vrèman. Donk ou vle li antre w nan nouvèl mezi w sa a. Lè w rive, selon eksplikasyon w sot ban nou la, moun nan ta sipoze asime responsabilite w. Li pou, se li pou resevwa w, se li k pou What? La ankò gon danje pou jèn ayisyen nou yo ki lage yo sou rezo sosyo yo k ap tann la manne tombe Ou byen moun nan te konn voye tchotcho ba li pa relasyon sosyal ke l pa konnen. Mhm. Nou konn sa repete anpil nan sosyete ayisyen nan. E yon jèn ayisyen ki ta itilize kou lwa sa pou ta antre nan nouvèl mezi euh, administrasyon sa ke Biden Harris mete a. Mhm. E anje a toujou pandan. Pase ke li pa konnen l, selon eksplikasyon sot ban nou, li ta sipoze resevwa l, asime ke pou l chèche travay pou li, ba l manje, e pil bil yo, leta ap kouvri enpe ladan yo, oubyen toujou moun nan k ap asime l? Non, se moun nan k ap asime l, pase ke se apati de revni ou. Ok. E sa, si ou pèmèt mwen, se yon aspè petèt pi devan n ap gen pou n antre ladan, men, men nou, nou ka, nou ka bwose l, eflore l, eflore l un pti peu, Se apati de pwogram sa a, gen anpil moun ki te konn ap bay administrasyon amerikèn nan manti, se m ap di sa la a, gen anpil moun yo pral dekouvri. Paske gen anpil moun nan avan ki te konn, lè yo ap sa yo rele fil taks, yo pa t bay tout verite. E moun sa a, si kounya la a li deside pou l resevwa de, twa, kat moun avèk menm salè la, menm revni an, pi devan ou ka gen pwoblèm. E se sa k fè gen anpil moun ki konn sa tou ki ozetazini ki retisan pou yo resevwa moun. Ok, ok. Paske yo, alò, detay sa yo, yo pa bay moun ki an Ayiti a l. Moun ki an Ayiti a yo pa ba l detay sa a. Hum. Paske pou pou resevwa moun nan tou fòk ou gen ou anpl li li li gen anpil aspè ki antre Yeah. an lign de kont. Ok. Ou ka ou ka ap travay men ou pa Pa an gon anp- ou pa an mezi mezi pou pou resevwa pou moun resevwa lakay ou. moun. E sepandan, an menm tan tou ou ka pa fè nivo kòb ke yo mande pou pou sponsorize yon moun, ou ka ko sponsorize moun nan avèk yon lòt moun. Oh ok. E sa, e son lòt aspè tou petèt tou lendi nap gen pou n antre ladann. Ben, moun tps yo, moun tps yo kapab rantre nan pwogram sa pou rantre moun? Alò kite nou di briyèvman gen 4 moun, gen 4 moun ki kalifye ki ka pratikman sponsorize moun se yon moun ki sitwayen ameriken. Yon moun ki gen sa yo rele green card lan, mm-hmm. ki rezide o Zetazini. Yon moun ki gen yon dosye azil, yo reponn ni deja. Avèk yon moun ki gen yon dosye TPS. ke yo te gentan li gen ti pyès la nan menl se pa demand lan l fè l poko resevwal non men li gen ti pyès la nan menl sa ka rive tou moun nan nan renouvèlman epi moun sa lè lap kalifye li ka aplike li ka ranpli fòmilè la pou yon moun men jan nou sot diw li an se pa yon pwogram ki fasil jan ke moun yo wèl la e nap di moun yo de gras Pa deteryore relasyon nou avèk fanmi nou, avèk pwòch nou. Si nou wè nou abòde yon fanmi, yon pwòch, yon zanmi sou kesyon sa e ke li menm li pa reponn nou favorableman, pa kouri di moun nan se mechan l mechan paske gen anpil aspè, gen bagay ke moun nan ka pa chwazi di ou e gen bagay ke ou ka pap konprann tou. E s'il le faut ou ka mande yon lòt moun ke ou panse ki li menm pi disponib e pi dispoze pou l ta ede w nan sans sa, mande l men pa deteryore relasyon pou pwogram sa paske nou wè pwogram sa jodi an 2023, nou espere ke gen lòt pwogram ki ka vini ankò. Swivan administrasyon ki pral genyen. Ben deja un grand merci à toi e nap di tout moun pa rate nouvèl edisyon sa nap gen lundi nap antre direkteman nan koze formilè lan pou n konnen de kwa an ètil pou n kapab jere relasyon nou jan James sot soti sot enfòme w la pou konsève paske hum pote boure sa kòmanse fèt deja wi antouka maten beni mete o la pou merci frère James ben bon lèt nou frère Li te di nou sa nan prezantasyon an. De tout fason, se te yon plezi pou m te resevwa w nan Magazin Moman. Ba nou kase randevou lendi. N ap di moun yo a lendi si Dye vle.